Nan video jodi a, mwen pral montre w kòman w ka gen yon bèl son lè wap fè video YouTube ou. Vwa sa nap tande la, se pa vwa reyèl mwen li ye, mwen pote kèk ti modifikasyon avè l avèk 2 lojisyèl. Swiv video a pou w ka konn tout bagay, paske video a pral ase enteresan. Ann ale jodi a avèk yon nouvo video. Avan menm ke m prezan nou 2 lojisyèl yo, vwa sa nap tande la, se vwa ke mwen gen avèk mikro a. Li gen plizyè tip de vwa, li gen vwa radyo. Sa pral depan de ou menm pou ki bezwen ou bezwenl. Pa konprann sam di a? Ann pase nan ekran laptop mwen an poum montre nou kòman ke mwen itilize 2 lojyèl sa yo e ki paramèt mwen itilize poum gen vwa sa. Bon, mwen pral modifiel enpe poum gon lòt vwa but menm kòd ap toujou rete menm nan. M pral modifye kèk ti detay la ladan men se pa nan video sa but nan 1 an ankò. La nap gade la nou sou. e entèfas atop la ki sa se voicemeeter potato a map kite link la nan deskripsyon an pou nou pou nou kapab download li bon si tout fwa nou anvi download li bon nap bezwen download li kanmenm si nou vle modifye vwa nou bon la si nou gade la nan pati sa la nou wè gon monte desann kap fèt lèm sispann pale nou wè ke li desann lèm pale li monte la nan adwè a output la se ke mikwo ke map itilize a mwen itilize mikwo a an WDM paske li banm. Mikro a map itilize usb. O dwa son mikro ou di m gen. On mikro usb m gen eskize m. La ti pwen wouj sa la kote sou e a e a. Sa se an nou di yon efè ki gen enpe bas ladan l. Si toutan map desann li se toutan bas la pi gra. But la m kite l kote l te ye a nòmalman but map modifye l la si m gaye nan A3 a la mwen gen yon soti son ki ale dirèkteman nan yon spikè m gen akote m. Vrèman pou m esplike nou aplikasyon sa an gwo se pou m ta fè yon tutoriel apa. Bon, byento m ap fè yon tutorial sou sa pou nou, pou m esplike nou chak bagay nan aplikasyon sa, paske se yon aplikasyon ki ase vas li ye, gen pakèt bagay ladan l, m ap fè yon tutorial apa pou sa. Dezyèm aplikasyon an se Speech, jan m te di nou lan, sa se Speechy a. Bouton wouj sa n ap gade anlè a la se, depi m dezaktive l, vwa Speechy a ale, se ke m ap tande vwa sèlman ki nan Voice Meter Potato a. La m reyaktive l. Pou ke mwen gen tout efè yo. Voice simple la la se pou m ka gen yon bon yon bon. Ankò se pou m ta fè yon tutoriel apa pou m esplike nou chak bagay nan lojisèl la but map fon ti. but kap ase konvenk nou la nou gin nan dinoiz ya se pou ou e retire nan bri ki gen alantouraj ou wè m di w la but mwen la kote m chita map fè video sa la gen anpil bri gen moun kap fè travo deyò a but gen televizò klima kote m lan la but nou pa tande yo but se paske mwen aktive tou sa la nan diploviz la se pou lè ke wap pale gen mo ou di se pan pan pan pan sa yo pou pa tande yo soti lèd. Yon tutoriel sou logiciel sa pou m prezante nou l, tout ti detay la dan. La, si m klik an lè kote ki make Covino a, nou gen yon paket preset. Si m chanje preset sa m mete l nan radio. E radio as, n ap wè la nou gen yon lot vwa ki se yon vwa radio. Si m tounen nan Covino a, n ap toujou gen menm vwa ke m ta pale presedan. Pèsonèlman m swete kel pou ou tou. Abone chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an, kite yon like anba video sa, pa ezite dim eske m mèt fè yon video sou chak lojisyèl sa yo pou m prezante nou yo grenn bagay nan yo e pou nou ka itilize yo byen fasil. Se te Covino sou chanèl Covino a, tchaw tchaw, m renmen nou, amèn.